Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Porto Prince te vreman cho, jounen vendredi 4 fevriye 2000. 22 a. Se sa k fè, ebyen, quand il s'agit de week-end, mwen toujou bay konsèy pou m di moun yo, écoutez, week-end casanier, c'est-à-dire, on reste chez soi, on sort pas parce que, ben, nou pa konn ki lè ap gen yon deblozay k ap pete nan kapital la. Chak kote ou pase, se yon deblozay. Men fò n di ke dabò pou Kwadèboukè, Sitiyasyon an, ebyen, hum, pa gen moun ki te gen kontwòl li pandan jounen an o nivo de la komin de Kwadèboukè. Lapolis mete pye l atè men sa w tande a la, batay pete. Nèg yo pote boure an granmoun jodi a mezanmi, hey, tèt chaje. O pwen ke Yo oblije fè ebyen tank yo m pa ap di cha yo fè yo fè bak jodi a la. Fò n di ke gen yon mouvman de panik o nivo de la kwa dè boukè bal ap tire pasi pala moun pa konn ki kote pou yo mete tèt yo genyen an tèm de bilan yon chofè ti bis yas yo ki mouri. Misye mouri bò kenkayri Golgota, anviwon 11 è di maten pral midi, li gen ti non jwèt li rele Babout, ann tande kòman moun yo t ap kriye. Babout pèdi lavi l men gen yon lòt chofè kanntè ki pran bal. Bal la pran misye nan zòn pwatrin li. Bò 2 zè sa pase anfas makèt Keisha e koute yon sitiyasyon ap devlope apati de 11 zè di maten e jiska 2 zè ebyen bal kontinye ap tire o nivo de la Kwa dè Bouke. Donk wa imajine yon moun ki rete nan zòn sa ebyen ki tansyon l tap viv, kòman li te enkyè pa rapò ak sa kap pase o nivo de la Kwa dè Bouke. Bandi kontwole. Zòn Rue Sen Jan an pou rive nan mache a, tout espas sa a bandi te kontwole yo. Nèg yo pran kontwòl wout nasyonal nimewo 8 lan depi kafou Nway rive jouk kafou Micho. Anpil kawotchou sou wout la donk sa vle di nèg yo te bloke wout la antyèman. Lapolis, malgre tou, te montre li prezan, men li pa t ase efikas pa rapò ak mesye sa yo paske fò n di byen ke Kwadèboukè a le anpil. Ou kapab bare yon zòn epi lè w tande lòt zòn li menm ap fè lòbèy. Men, nan afwontman ki te gen jodi a la, mezanmi, se te tèt chaje, anpil bal t ap tire. Non tande! Non tande kòman koral yo t ap chante! E chak fwa w tande grenn bal sa yo ou oblije mete kò w alabri paske a depi bal la pati li anvi al chache po moun e lè sa ou menm ou oblije kache paske lè nèg yo ap pete bal avèk lapolis lè lapolis ap pete bal avèk nèg yo ebyen inosan li menm li pa eparnye bagay la rèd mezanmi bon ebyen m santi ke lè pwochen jou kapab sonbre su ayiti paske la nou genyen yon kriz politik anfas e gen anpil mezi ki ap pran la nan sistèm jidisyè la mezi ki leve plim sou do anpil moun sa ta vle di ke apati de dimanch aprèmidi m pa vle fè moun afole men plis prekosyon evite sòti paske ou pa konn kisa k ka pase nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan e menm atravè rès peyi a. Mwen gen yon dosye espesyal sou Matisan la, m pa t vle mele l avèk ankenn lòt dosye. Se sa k fè, demen, m ap vini avèk dosye sa a. Hey! Tèt chaje kote cha ap rale bak pou pouse nèg bal, kote nèg kanpe ap tire avèk cha. N ap wè videyo sa yo live sou. RL prod je vous promets. Wout aerobò jounen jodi a la ebyen fòn di ke nèg yo mete pye yo atè a donk imedyatman ou wè nèg sa yo se je nèf genyen yon ti video de 29 segond men ekoute la pèsòn ki a filme la sèn m ta kapab di te gen yon moun ki bò kote l la k vrèman pè sèt pèsòn la Paske li rive yon kote pou l di ey pa filme pa filme paske ou wè sa kap pase a ou wè yo fè zoom sou yon nèg kòmsi misye pran lari a pou li misye kontwole lari a gwo manch li nan men l mwen m rele sa yo gwo bra dife ebyen misye ap pouse bal. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble genyen 2 polisye ki touche. Polisye sa yo te kouri antre nan. Unibank ki sou wout ayewopò la, pou moun ki konn fè zòn sa konnen Unibank sa byen, ebyen blende a te vini prese prese an ranfò e nèg ame yo te oblije fè bak epi yo antre yo pran polisye yo ebyen yal mennen polisye sa yo al pran swen. Mezanmi humm sou wout ayewopò la pwoblèm, anpil lòt kote nan pòtoprens pwoblèm pwiske G9 li menm te mete pyel atè a men. Nan Kwadèboukè tou se te tèt chaje hein! Paske byen bonè anpil enfòmasyon ap sikile fè kwè bagay la pa bon ditou nan Kwadèboukè. Mwen kwè ke mwen ba nou yon maksimòm enfòmasyon sou dosye Kwadèboukè a e n ap tounen touswit sou yon lòt dosye ki gen awè ak Kwadèboukè. Dosye ki genyen nan Kwadèboukè a pou kouwè l ye la, li konsène m ta kapab di, euh. sistèm jidisyè la. Genyen Fondasyon Je Klere ki alète enstans ki konsène yo sou sitiyasyon ki ap devlope nan prizon sivil Kwadèboukè. Sant sa ki ebèje anpil kriminèl ki danje anpil ebyen li prèske abandone, daprè responsab òganism k ap defann dwa moun nan, Marie Yolène Gilles eksplike. Ebyen majorite ajan direksyon administrasyon penitansye lan moun sa yo pa prezan sou pòs travay yo. Sant sila a ebyen se prizonye gang ki kontwole li ebyen se yo menm kap renye an mètr e senyè. Tèt chaje pou ti peyi sa ann tande Marie Yolène Gilles. Esplike nou sa kap pase nan prizon kwadèboukè nan moman nap pale la. Fondasyon Je Klere deside pou l lanse yon SOS nan zòrèy otorite leta yo pa rapò ak divès apèl de dezolasyon prizonye ki fèmen nan prizon sivil Kwadèboukè bay sou sa y ap sibi anndan prizon an. Pa gen ajan. Pifò ajan Direksyon Administrasyon Penitansye ki afekte nan prizon sa pa ale nan pòs yo. Ki konsekans sa genyen? Ou vin jwenn se prizonye k ap jere prizonye parèy yo. Lò fanmi yo pote manje pou prizonye, pa gen ajan ki pou resevwa manje. Konsa manje yo retounen. Prizonye yo ap soufri grangou. Lò responsab yo fè yon jefò pou manje a rantre nan espas prizon an, pa gen moun pou pote l nan diferan kontinan yo, kote selil yo ye. Sa ki konn fè manje yo gate, yo pa rive jwenn mèt yo. Se prizonye k ap jere kwizin prizon an. Yo vann plat manje 200 goud a prizonye parèy yo lè yo deside al fè manje. Prizonye pa gen dlo pou yo bwè, alewè pou yo jwenn dlo pou yo lave kò yo. Galan dlo ap vann anviwon 500 goud anndan prizon sivil Kwadèboukè. Lè yon paran pote dlo, ranmasè yo konn deside yo vann galon dlo a a prizonye ki gen mwayen pou yo ka fè 200 goud la pou y al achte yon plat manje pou yo manje. Selil yo pa louvè, sa ki lakòz kin nan, ki se gwo bokit la, pou moun yo demele pwoblèm ke moun pa ka demele pou yo a, li konn plen, li vide. Li santi, li ranvèse, li kale bèt. Movèz odè gaye anndan selil yo ki boure ak moun. Kidonk, se tout lajounen, tout nannuit prizonye yo ap respire move lè, move lodè. Mete sou sa, prezimye yo, prizonye yo pa benyen a tan, yo pa pran solèy. Kesyon sante menm nou pa pale. Prizonye ki malad pa ka jwenn medikaman paske enfimri pa fonksyone. Pa gen vizit pou fanmi nan prizon an. Kidonk, si w soufri tankou tansyon, sik, maladi ki oblije w pran medikaman chak jou, ou mele. Fanmi w pote medikaman pou ou, li pa ka rive jwenn ou. Pou kounye a la, gen yon epidemi ti grip, ti lafyèv anndan prizon sa a. Si n ap pale sa k pase ki efektif, 3 fevriye, 2022 a, gen 1,030 prizonye ki fèmen nan prizon sivil Kwadèboukè. Pami yo, gen 324 ki kondane. Gen 700 konsa ki an detansyon prevantiv pwolonje. Teyorikman, gen anviwon 109 ajan ki afekte a prizon sivil Kwadèboukè. E n ap fè yon ti bak, 3 mwa an avan sa, swa 3 novanm 2021, jou dap t al fè pewòl la, 3 novanm sa, te gen 94 ajan ki te reponn prezan sou 109 la. 3 fevriye 2022 a, pa mande m konbyen ajan ki nan espas la, li te nevè nan maten, apa de 2 ajan ki pandye sou tèt Miradò a, Ou jwenn 1030 prizonye ki kadnase, ki livre a yo menm. Se pa jodi a prizonye yo ap monte kalvè pa do sa. Men pandan 3 dènye semèn sa yo, temwayaj nou ranmanse montre nou bagay la pi serye nèt. Pa gen ankenn mezi ki pran, yo pa bay ankenn esplikasyon. Ou parèt nan prizon an, yo di w pa gen efektif, ou pa kapab rantre. Ou parèt nan prizon an, ou pote manje depi 10 è di maten, yo di w poko gen ajan ki vini. pou yo kapab ranmase manje a, alòske yo menm yo pap fè manje pou yo bay prizonye yo. Lè n ap pale de prizon Kwadèboukè, èske se sitiyasyon de sekirite ki gen nan Kwadèboukè ki anpeche, ki limite deplasman polisye yo vè prizon an? Fòk otorite yo ta pran responsablite yo pou yo ta di yo pa kapab jere l parapò avèk ensekirite a, yo poko janm di l. Gon komisarya nan do prizon sivil kwadèboukè a gen polisye ladan men ka genyen ki pa la men genyen ki vin nan travay yo se pou sa nou mande enspeksyon jeneral poul pran responsabilitel poul mennen bon jan ankèt poul konnen pou kisa ajan sa yo abandone pòs yo epi pran sanksyon kont yo idantifye kantite ajan ki kouri kite peyi a e ki kontinye ap resevwa chèk yo ak konplisite gwo bwa anndan lapolis la sanksyone yo voye yo devan lajistis. Moun ki responsab zak koripsyon anndan lapolis yo fòk yo jije. Kòman w ka konprann yon polisye abandone pas li, pòs li, l al nan peyi etranje, li kontinye ap touche chèk li pande 2 a 3 zan mezanmi sa pa posib. E fòk enspeksyon jeneral tou veye sou aplikasyon règleman de disiplin jeneral lapolis la, règleman entèn. Administrasyon Penitansyè avèk règle de Nelson Mandela ki pou aplike anndan prizon yo. Nou mande, dap, Direksyon Administrasyon Penitansyè pou l mete yon ekip kanpe pou kontwole kòb, frè, gaz ak manje sèch ki antre anndan prizon an. Paske nou resevwa anpil dolerans ki di manje yo pa jere byen, gon movèz jesyon. Nou mande Direksyon Lapolis la tou pou l pran bon jan dispozisyon pou l garanti sekirite tout sila ki afekte a prizon sivil Kwadèboukè, mete bon jan kondisyon pou y al onore angajman yo pa rapò a 1,030 prizonye ki fèmen nan 4 miray, ki pa ka respire, ki p ap viv tankou moun. Lè w moun nan prizon w pa sispann moun, ou se moun, men, sosyete a repwoche w, yo mete w nan 4 miray, yo prive w de libète w, men w pa sispann moun pou sa. Yon sitiyasyon terib k ap pase la. Mèsi paske w mete pwojektè sou sa, sou sitiyasyon yo nan prizon. Mèsi Madam Gilles. Nou espere otorite yo tande, yo ouvè zòrèy yo e jodi a. Non men danje a, Madam Gilles, danje a. Nan kondisyon sa a, moun yo gen dwa anraje, yo fè mitin ri. Gen dwa gen moun ki pral mouri akoz de, ki ka mouri, padonnemwa, ki ka mouri akoz de sa. E si gen mitinri de moun ki fè sosyete a mal, ki poko jije, ki retwouve yo an libète, yo ka vin fè sosyete a ankò plis de mal. E deja pa gen polisye k ap siveye yo. M pa yon spesyalis an kesyon sekirite, men lide m di m se paske yo pa konn sa k ap tann yo deyò a ki fè yo rete fèmen nan 4 miray la. Pase ke, konprann byen, 1030, si yo tout met tèt yo ansanm, kontinan pa kontinan, nenpòt bagay ka pase. Y ap gen fòs pou yo pete yon baryè, pou yo pran lari. E yo konn fè l deja. Y abitye fè l. Donk, li pa posib. Ou pa kapab pran yon moun pou lage l konsa, e pou pa gen moun pou siveye l. Ou pa ba l anyen pou l kapab viv tankou moun. E sitiyasyon moun yo, moun yo te rantre. Avèk yon ti chè sou yo jounen jodi an, anpil ladan yo nou pa di tout. Epi n ap mache fè chèlbè nan, n ap mache fè chèlbè nan reyinyon sou dwadelòm. E se jan w wè l la. Donk nou menm nou konprann ke gen yon responsablite ki pou fikse jounen jodi a pa rapò a jesyon prizon. Fòk yo aplike règleman. Paske m ap di w. Ala koze. Ajan direksyon administrasyon penitansye yo jounel jodi e komsi riep la yo pa konnen n ditou non yo fè sa yo vle wi ou ka antre anndan yon prizon pou wè yon ajan chita dèyè telefòn li lap gade feuilleton aloske ou gon ou gon responsablite se veye li si wap gade feuilleton koman ou pa gen plizyè je. Mete sou sa, travay pou ajan an fè a, e prizonye al bal fè li. Kòman ou ka konprann ou k rap kle prizon se nan men prizonye ke l ye? Donk sa pa posib. Fòk yo fikse responsabilite yo. Sa ki sou travay ke yo travay. Gon pakèt ki abandone pòs yo, ki al Chili, ki al Brezil, ki al Etazini. Fòk yo pran sanksyon alòske yo toujou ap touche chèk yo chak mwa avèk konplisite Gwo bwa anndan la polis la. Ui papous. Bagay yo anpil nan peyi dayiti a wi bagay yo anpil e bagay yo poko ap chanje jan nap gade bagay yo la paske on a yn kriz politik anfas e kesyon ensekirite a li pi rèd toujou dèfwa lè gwoup sa fè silans ou konprann ke se ta pèdi l pèdi batay epi yon bon maten l reveye pwoblèm li sakaje pòtoprens epi bandi kontinye ap boujonnen.